Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon tout bagay an fòm pou ou, m'panse na pesye kenbe tout menm. Ekoute, genyen yon sitwayen yo kidnape, sa fè yon ventèn de jou. Jiska prezan. Pasteur Lochard Remy toujou nan men raviseur yo. Petèt ke aprè emisyon an, li kapab jwenn liberasyon. Sa ka rive tou petèt yo kenbe li pou de twa jou ankò. Men ekoute, nou vini avèk deklarasyon madanm ni, men jist avan an, ann gade ti video sa a. Kem map viv tan Bondye vlem viv lòm paka trase joum lòm paka metem devan dyab lòm paka fè reyinyon sou dom si gen reyinyon Bondye konn pou mwen poul kraze reyinyon yo fè kèw kontan ou menm mpa diw li avèk yon modesti mdiw li avèk tout nanm mwen mpa kwè nan aza. Li pa egziste pou mwen. Tout sa kap rivem ap sèvim yon byen. Tout sa kap rive mwen ap sèvim yon byen. M aksepte soufri kòmsi li te dous. Menm si tout moun ta leve kont mwen e tout bagay nwa. Li pap manke, li genyen poul fè. M sèlman kapab di amen pasteur paske ekoute la mission divine se pa tout afè fasil loske yon kretyen deside pou kapab preche levanjil. nan peyi sa a, ebyen, se yon peyi ki tèlman glise, ki gen anpil pwoblèm, Satan ap gen fasilite pou atake w. Paske pa bliye, quand on est chrétien, depi ou se bon kretyen an, ebyen, ou se yon moun ki deja ap sibi pèsekisyon. Ou fè pati centre obsession Satan. Paske si ou se kretyen, epi w ap mache pye trennen bagay sa yo, Satan deja wè ke ou pou li, li p ap pèsekite w. Men, si w se kretyen, w al legliz la ou pa nan pale fidèl parèy ou mal, ou respekte tout prensip, ou priye twa fwa pa jou, lè w ap manje ou priye, lè w gen senkann goud ki pa gen pwoblèm sou tèt li, ou prè pou bay yon moun bò kote w di goud, ou aksepte tout yon seri de bagay, Men sèlman ou pa mete ajenou devan pastè a, ou pa mete tèt atè devan pastè la, ou respekte tout prensip, lè sa a gade banm di w, satan ap pèsekite w. Men si w nan legliz la, kòm si tout bagay se ou, bò lakay ou, tout moun ap fè zen, ou parèt, ou se machann zen, ou gen pitit ou, pitit ou nan sa k pa sa, a non, satan pap okipe w la. Ebyen se pou m di nou ke gen yon seri de bagay ki rive, Kretyen yo kapab entèprete li fason pa yo pou dir ke se kite Bondye aji. Ebyen fò n di ke pou anpil moun ki t ap di madan Locharemy pa vle antre nan negosyasyon avèk ravisè yo, il semble ke se fo paske la femme elle a parlé, elle a parlé pour dire jamais. Paske li menm se demach lap fè tou pou kapab jwenn liberasyon pastè Lochard Rémy. Ann tande l ki tap pale nan mikwo konfrè nou yo Caraïbes FM. Mwen vle fè yon ti pale avèk nou maten an pou m kapab pote yon eklèsisman sou, alò yon klarifikasyon sou dosye ki konsène kidnapin mari m nan ki se pastè Lochard Rémy. M ap pwofite avan tou pou m remèsye ekip Radyo Karayib la, tout sektè ak tout moun ki pa sispann reklame liberasyon Patyon Michel. Mwen vrèman apresye sa, jan nou pataje doulè a ak fanmi an. Pwen mwen ta vle fè, se ke depi plizyè jou, gen de pawòl, gen de nòt, gen bagay ki ap di konsènan ke, ki fè konprann ke, ke mwen bloke ou ankò mwen anpeche de inisyativ pran pou kolekte de fon pou liberasyon mari mwen. Mwen panse ke. Tout moun Bondye, tout kretyen konnen ke nan tout sitiyasyon ke nou kapab andire, tout pwoblèm ke nou kapab fè fas, tout sa ki kapab rive sou wout nou, premye bagay nou dwe fè, se tounen fas nou vè Dye dabò, chèche sekou, fòs, kouraj li, pou nou konnen sa nou dwe fè, sa pou nou fè e kòman pou nou fè l. E se sa ke mwen fè. Mwen pa wè nan kisa ke mwen ta peche la. Bon, mwen konprann doulè ke anpil moun genyen pa rapò avèk sa k pase an. E paske Pastè Lochard se pastè ki a tout moun, anpil moun, pou m pa di tout, ta toujou renmen pastè. Libere e m panse e m panse mwen menm ankò plis donk m pa wè pou ki rezon pou m ta kanpe an opozisyon avèk kèlkeswa moun nan kèlkeswa sektè an ki ta vle ede m ou konprann donk se poutèt sa ke m rele nan radyo an alò alò alò mwen vle fè ti pale sa avèk nou maten an pou m kapab e pote pote klarifikasyon sa pou m di ke. Tout sa ki di nan tèks sa a se pa vrè ditou, se pa vrè ditou, okontrè, okontrè, m panse ke nou ta nan yon sitiyasyon konsa mezanmi, se t ap bra ouvè tout moun ki ta vle ede. Donk, alòske se kontrè ke mwen tande ki ap di osijè de mwen. Donk se yon rezon sa ki fè m rele maten pou m kapab pote klarifikasyon sa. Vle di a oken moman ou pat janm konstitye yon baryè pou tout inisyativ ki tap pran pou jwenn lajan pou libere pastè a? Ditou, okontrè, okontrè mwen pa gen yon moun ni yon sektè k kapab di ke yo te kontakte m e ke mwen te repouse, mwen te repouse yo oubyen mwen te refize èd ke yo te pwopoze. Ditou, ditou, a oken moman de la dire sa pat rive. Ou konprann? Okontrè gen moun ki kontakte m ki jwenn mwen, mwen di yo men pwosesis mwen, mwen di yo men kisa pou yo fè, mwen di yo, mwen ba yo nimewo men ki moun pou yo kontakte nan pou yo kapab fè suit nesesè. Paske mwen menm ou konnen se mwen menm ki se se mwen menm ki a la longè doun joune ke kidnapè yo. De ravisseur ou ap rele. Sa vle di mwen pa genyen vrèman tan a mwen menm pou fè otre choz ke reponn apèl de tanzantan, de tanzantan. De presyon sou mwen, de pawòl k ap di eksetera, de egzijans k ap fèt, ou konprann? Donk, e paske gen de kolaboratè, depi moun rele mwen toujou di ke men, men moun, men kolaboratè yo prè pou resevwa, pou resevwa yo, pale avèk yo, di yo men sa nou konn fè ke. Donk m pa janm te jwenn yon moun, ni yon sektè ki te vin kote m ke m te repouse. Pa ditou. Se pa vre ditou, ditou, ditou. Donk ki jan fanmi an, fanmi Remy Lochard ap viv sitiyasyon sa a jodi an? Fè 18 jou depi pastè a pa rantre lakay li, li nan men ravisè yo. Legliz lan, ki jan legliz la ap mache? Bon, ou konnen tout moun nan lapenn, tout moun nan tristès. Tout moun yo pa konn kilè pou yo jwenn liberasyon pastè paske pa gen moun ki ta gen fanmi li ou byen pastè li ou byen pwòch li ou byen menm si se pa menm si se nan nouvèl wap tande pou moun ki yo kidnape ou wè kòman sa fè mal map di nou se pa nouvo fanmi an ou konprann donk. Tout moun nan lapenn. Ki sa k siyive pou jwenn liberasyon pastè a? Se de zinyativ k ap miltipliye. Genyen seyans de priyè nan legliz yo, men gen yon mach tou k ap fèt jodi a, k ap soti Kwadèboukè pou rive demen. Wi, yon mach k ap fèt, k ap soti Kwadèboukè pou rive Matisan, toujou nan objektif pou mande liberasyon pastè a. Kòman ou wè inisyativ sa yo? Bon mwen panse ke janm tap di talè an Pasteur Lochan mwen panse ke se antanke sa ke li reprezante sa moun ke li ye an mwen panse ke tout sa nou genyen nou kapab jwenn kòm èd swa mach ou ot, mwen panse ke yo vreman byenveni. Mèsi bokou madam Yolette Remy, madan pastè Lochard ki aksepte pale avèk nou maten an kote li te vle pote rektifikasyon kontrèman a enfòmasyon ki tap sikile. Li toujou la. Wi mwen te vle ajoute yon bagay ankò e mwen tap renmen di a kidnapè yo m konnen ke yap tande paske yo toujou anba anba tout live tout jounal ke yap tande e m ta renmen di yo konsa ke m panse ke moman an rive pou yo libere pase paske ke m pa konn poukisa yo kenbe l nan men yo kenbe pase nan men yo toujou e m pa kwè pase Gen anyen mal ke l ta fè yo pou yo fè l sa ke y ap fè l la. Okontrè, m panse pastè, si l gen yon mal li fè yo, m panse se priye l priye pou yo toutan, se pwoteksyon l ap mande Bondye pou yo pou lavi yo chanje olye pou lavi yo ta pran chimen. Donk m panse ke e nou ap mande liberasyon pastè silvouplè, ke yo lage li pou l kapab rantre lakay li pou l al pran swen nesesè. Dam, pandan 18 jou a, ki dènye fwa fanmi an pale avèk pastè? Bon, sa kapab genyen yon 3 jou de sila. Wi, sa kapab genyen anviwon 3 jou depi ke mwen te pale ansanm avèk li. E, alò, pa vrèman pale non, paske yo pa vrèman kite w pale avè l, se sèlman pou w tande vwa l. Ou konprann? Donk, paske. Yo pa pral kite w di gran chòz. Yo sèlman fè w tande pòt apre sa yo fèmen. Bon se pa kote. La a non. Bon nou de tout fason nou oblije efòse nou pou nou kenbe moral la. Ou konprann? Paske tout sa k dwe fèt nou se mete kanpe pou l fèt. Donk nou kanpe. Ou konnen avèk fòs Senyè a tou. Donk wi m panse ke. Menm lè pafwa ou ta vle mwèl la ta vle tonbe men ou fè anfòs paske pou l leve ou konprann. Mèsi bokou madam Yolette Remy ki se madan pastè Richard. Lochan Remy. Wi. Alò, m ap ajoute pou m di ke gen moun ki di ke mwen monte entènèt pou m joure moun. Se pa vre ditou, mezanmi. M panse ke sa fè dezyèm fwa ke m pale. Donk, m pa wè. M pa, m pa, m pa monte sou entènèt pou m joure pèsonn moun. Dayè, m pa t ap janm kapab fè l tou paske bouch pa m pa la pou joure moun. Okontrè, bouch mwen la pou beni, pa la pou modi. Gen moun tou ki di ke, madan pastè Lochard di l gen moun li pral rele lajistis, m ap. Tout kote planifikasyon sa bon se pa vre non pli map demanti sa se pa vre paske se pa liy sa bib la ban nou menm si nou ta gen pwoblèm a yon frè avèk yon zanmi avèk yon moun kèlkonk e pa liy sa bib la ban nou rele moun lajistis vwa ke nou pa gen pèsonn nou pa gen ankenn pwoblèm avèk pèsonn donk mezanmi pote yon demanti fòmèl a tout sa yo maten an. Dakò madam, madam Yolette Remy kenbe moral ou wo E paske nan moman difisil sa yo, se pa moman pou ap gade sa moun ap di, sa moun ap ekri. Donk gen moun se malè moun, yo sèvi avèk malè ou nan difikilte ou pou yo kapab ogmante pwoblèm ou davantaj. Dakò? Wi, mèsi anpil Mesye Bob. Se anpil, anpil, anpil remèsiman mezanmi a Mesye Bob, se Mesye Pierre Renel. Mesye Guerrier mwen wè kòman nou envesti nou nan pwoblèm sa a ansanm avèk nou. Mèsi anpil, mèsi anpil, mèsi anpil. Gen yon gwo duel la a, Kap download Humm Oubyen m pa konnen si se upload nou ta kapab di. Paske game sa a li pral rèd. Men sèl sa m konnen pòt an bwa pa konn goumen ak pòt an fè. Gouvènman an pran desizyon pou pran badj yon seri de nèg ki nan bsap. Men y a un problème. Le problème c'est que desizyon sa a pran pandan ke nèg yo gen zam nan men yo. E gon bagay gwoup sa a, kiyès ki te mete l souple? M kwè se ansyen prezidan Jovenel Moïse. Jounen jodi a la a, nèg yo genyen sa n ta kapab rele yon sòt datachman patikilye alandwa de lansyen prezidan asasine lachman. Eske nou konprann? Donk, Ariel Henry ki vin la a kòm premye minis, ebyen m ta kapab di mesye yo deja a distans afiche yon sòt danimozite anvè Ariel Henry paske ben gen anpil moun la k ap site non l. Kòm Yo pran mezi, nèg yo gade nèg yo wè son peyi ki an debandad, bandi ap bay pwoblèm, lapolis poko ka jere pwoblèm, gouvènman an ap fè pasivite, ebyen nèg yo di pa gen bagay konsa. Nèg yo rete zam a la men, yè mwen kwè ke m te pote ba nou kelke videyo, jodi a la gen yon lòt videyo pou nèg yo di ke yo menm pa gen nèg. ki ka vin pran zam nan men yo, si yon nèg gen kran, ya fè sa. Nou menm Bsap, nan Plato Santral, jounen jodi an, nou menm nou pran lari an, nap siyone nan lari an, fas a fas a minis. defakto a ki di ke nou menm li pa rekonèt nou badj ke nou genyen an e badj nou genyen an se ak de nesans papa nou te ban nou papa nou pat dejiste nou se pa yon minis ki vin fon job politik ki vin pran ti bout tan yon tan de pasaj ki pou ta di li pa rekonèt nou. Nou di adye pou minis sa a ki soti arete sa a ki di ke li pa rekonèt nou an. Paske zam nou nan men nou. Nou pap depoze yo ditou. Nou leve kanpe e tout depateman yo leve kanpe pou bagay sa a. Premye minis, minis, e premye minis. Pran responsablite ou. Anfas minis ki pran desizyon sa a. A se besap plato santral. Ok. Besap plato santral. Minis pran responsablite ou. Kelkan swa sa krive a. Ou responsab. Ok nan peyi a. J'ai un son pour vous. Fòm di nou ke m gen yon artist, yon jèn artist, e misye fon yon bèl mizik. M ap poste mizik la an pe pli ta ou byen demen sou chanèl lan. Ke nou konnen depi se wikèn se moman jisteman pou n kapab jwenn chans tande kèk mizik ti jèn artist yo fè. Men artist si la li rete nan yon zòn ki rele Richard Brisson pou tout moun ki konnen zòn nan se Jacomen. Son nan se Pablo Fernando. Franchman, M wè yon bon avni nan men misye paske li chante reyalite a byen. Men n ap vini avèk mizik sila a. Men jis avan fò m di ke gen yon sitwayen ki ap viv Sendomeng byen sur. Li voye yon mizik pou mwen. Mwen tande mizik lan e m te reflechi pou m te kapab mete mizik lan sou chanèl la. E sitwayen an estime ke se yon sòt de mepri. Ekoute, quand c'est un abonné, et puis. Moun nan ba w vi w, ebyen ou menm, ou dwe l kèlke choz an retou. Si se pa yon salitasyon, se kapab yon remèsiman, obyen yon èd, paske kant kèlken a fè kèlke choz pou yon otre pèsòn, ebyen lotre pèsòn an kestyon fòk li kapab rive nan yon moman pou l retounen asansè la. M te vle retounen asansè la, Men m pat vle retounen l nan yon lojik pou mwen jwenn kritik. Men tip la li rele m pou l di m ah RL Prod ou pa ta fè m sa, o pwen ke li di m konbyen kòb pou l ban mwen pou m woule mizik lan pou li. M di nan kè m, paske m pa reponn, monchè tout moun mwen woule mizik yo, Yo pa konn fè m òf e m pa konn mande yo tou. M vle just rete nan lojik sila paske si m te konn fè sa, gon grenn sitwayen ki te di mwen te mande l kòb, ebyen t ap gen yon santèn de moun ki di sa. Men, erezman, se yon sèl ki te di sa, petèt ke l ekri m ke m te pran tan pou m reponn, li estime ke se yon sòt de mepri, ebyen li fè sa. Donk, m ap mande non, pou moun ki renmen mizik la, ok.